Respekte leta, respekte pèp, respekte vòt popilè. Se atitid sa a ki fè, pa egzanp nan konpòtman mwen, mwen òganize m pou m toujou prezan. Non, non, non, e pa posib. Mesye, mesye. Se kòmsi, se kòmsi n ap mete yon diktati la a. Donk. Atitid respekte a, respekte leta, respekte pèp la, respekte vòt popilè a, li te oblije m genyen yon konpòtman nan lari, si m ap kondui, si chofè m ansanm avèk mwen, mwen pa nan pase akote epi pou m woule sou bò goch. M pa mete jirofa, m pa debake avèk 15 nèg avèk manch long sou moun, mwen pa toujou gen vit monte. Mwen mwen kwè moun ki otorite nan peyi tankou peyi Dayiti dwe genyen respè sa a. Respè a li nan tretman. Ke mwen bay machin leta, machin se sa yo rele machin de fonksyon, machin donk fonksyon senatè a leta mete a dispozisyon mwen pou m respekte l. Yo ka voye yon wòch epi wòch la kraze yon pati nan machin nan. Men se pa mwen menm ki pa pral fè fè sèvis, se pa mwen menm ki pral envante, gen moun ki konn envante ke machin bezwen kawoutchou, m pa janm chanje yon kawoutchou nan machin leta mete nan men m nan, de sèvis la. Mwen pa janm, lè m fè sèvis machin nan, sèvis la se mwen menm ki peye l, m pa al mande pou yo peye l. Sof si, pa egzanp, genyen on endisponibilite, si biwo kote kote travay la pral fèt la, nan garaj la, kapab genyen yon pwoblèm patikilye, men nòmalman mwen trete machin ke leta mete a dispozisyon senatè ki rele Patrice Dumont an tankou machin ke m achte a kòb pa m e se machin sa m ap remèt la. Respè sa a, li nan seyans yo tou. Seyans yo genyen yon ekip de anplwaye, fòk se yo menm ki pran nòt nan seyans. Sa pa janm rive m, dabò m te di sa, m pa konn, m pa an reta, mwen pa absan, sof si m an misyon aletranje. E mwen toujou pran prekosyon pou m salye moun k ap travay nan òganizasyon seyans lan. Se atitid de, m ta kab di donè, nan rankont mwen avèk etranje, patikilyèman anbasad yo. Anbasad ki pi aktif nou konnen yo. Nou kapab di Core Group. Nou kapab, Nan ka pa m nan, mwen te genyen kontak sere avèk anbasadè Chili, Mesye Outreras, paske nou te gen yon kòz ke nou t ap defann avèk li, m ap vin sou sa toutalè. Answit, dezyèm pati yon manda, jan mwen menm mwen konprann yon eli, patikilyèman yon palemantè, E mwen gen eksplikasyon. M te twouve tèks de politik jeneral Jacques Guy Lafontant an pa t bon ditou. M pa t kapab vote pou. Men m te di, gon moun ki te nome Jacques Guy Lafontant an se Jovenel Moïse ki te fèk prezidan. Li genyen dè le premye tou, se Ayisyen k vote li. Mwen te estime ke m pa t kapab, m pa gen dwa, mwen menm, nan liy politik pa m, demokrat kretyen, kòm demokrat kretyen, pou mwen genyen yon opozisyon sistematik. M pa bezwen konnen si moun mwen te mwen kont li an, paske m nan opozisyon, li di m bonjou, m ap di li mal di bonjou a. Non. Se, se pa sa ki liy politik mwen. Donk, mwen te twouve ke si deklarasyon de politik jeneral la pa t bon, men fò m te lese antrevwa yon, yon dispozisyon pou m obsève ki sa prezidan sa a pral fè avèk moun ki pral asiste l, ki pral ede l nan travay dirije Leta a. Donk mwen te fè abstansyon. Men apa sa, mwen vote kont Jean Henry Céant. Mwen te anonse piblikman lè te genyen vòt, ta pral genyen vòt pou mesye Michel, mwen te anonse piblikman ke m t ap vote kont li, paske nan kondisyon ke l te rive yo, li te, li te enposib pou m ta admèt sa. E mwen t ap vote tou kont Michel Lapin, ke poutan m konn rankontre E toutan sou teren foutbòl, nan foutbòl veteran. Pou lwa ak rezolisyon yo. Gen yon rezolisyon ki te fè anpil bwi. Genyen dè senatè ki te pwopoze pou mande ke gouvènman ayisyen fè demach pou rapatriye. Guy Philippe kòm prizonye kòm prizonye ame Ozetazini ke yo arete sou akizasyon trafik dwòg, blanchiman lajan. Mwen vote pou yo te retounen Guy Philippe la vrèman. Ki eksplikasyon? Eksplikasyon mwen bay toutan, sitou lè m rankontre avèk e sou teren yo avèk ofisyèl ameriken ki travay nan DEA e mwen toujou di, mwen di, gen youn mwen te rankontre, mwen di li ke mwen swete vivman ke peyi m nou travay pou ke nou kapab arete kèlkeswa kriminèl la. Ke moun nan se nan blanchiman li ye, ke moun lan se nan vann dwòg li ye, ke moun nan se nan vòlò leta dirèkteman li ye, ke peyi m kapab genyen jistis, kapab genyen polis pou trete kesyon sa yo e kapab gen tribinal e se pou tèt sa mwen konnen ke se pa rezolisyon an pa t ap fè Guy Philippe tounen, mwen konnen menm ke kèlke pa jij yo te kapab gen yon pakèt difikilte pou yo jije l tout bon laprèv. Genyen genyen yon jij ki te di yon yon akize de de vòl padon de trafik dwòg de kri kidnaping etc epi l di l al lakay ou pa fè sa ankò mwen konsyan de sa men nou gon egzijans pou nou se yon peyi e peyi sa li pa kapab nan eta nou ye a Nou pa pou leta pa kapab arete tèl tip moun leta pa kapab jije tèl tip moun sa pa posib pa gen moun ki kapab odesi de leta e sitou pa leta ayisyen pa nou an donk sa fè ke mwen te vote pou rezolisyon sa mwen vote tou pou rezolisyon pou. Genyen yon yon lòt analiz ki fèt de kontra ki genyen ant leta ayisyen e konpanyi k ap vann elektrisite yo. Men nou konnen, moun konn, de moun konn kontan lapli tonbe, men pou de rezon diferan. Gen moun ki kontan lè lapli tonbe paske lapli ap awoze plant yo, lapli ap retire pousyè, Men gen moun ki kontan paske yo konnen gwo lapli a pral kraze kay moun, moun ki mechan yo. Se menm jan tou, gen moun ki te vote pou ke yo reanalize, yo reevalye kontra vant elektrisite a pou konpayi ki fè sa yo avèk leta yo. Mwen menm mwen te vote pou li Pou yo fè reevalyasyon an, paske mwen kwè nan laverite. Mwen kwè ke fòk yon moun konnen konbyen kòb ke tèl konpanyi vann, ki benefis li, etsetera, e ke si se sa yo rele yon kontra leyonen, si se yon kontra leyonen, sa vle di se yon kontra. Moun ki ap founi elektrisite a, l ap fè yon pakèt, yon pakèt, yon pakèt lajan e ki depase to nòmal de benefis li. Pandansetan, Leta p ap jwenn sèvis, pèp la p ap jwenn sèvis pou kantite kòb sa a ke yo ap peye l lan. Se nòmal pou yo rekonsidere kontra a. Se pou tèt sa m te vote pou sa. E mwen vote tou kont bidjè kriminèl la. Mwen ta renmen di l trè vit. Bidjè kriminèl la se premye bidjè e se sèl bidjè gwoup sena pandan 6 an mwen pase nan sena a ki vin devan m. E son bagay ki grav. Donk mwen te vote kont li. Gon pakèt aspè ladann ki te fè ke m te vote kont li. Men, premye aspè a, se ki kantite kòb antrepriz leta yo, sètadi ona, APN, ou avct, sonapi, e otorite ayewopòtyè nasyonal, sa vle di ayewopò a. men tou OFNAC etc. Tout antrepriz sa yo gen yon pakèt lajan. Lè m te wè ke se 548 milyon 205 mil goud sèlman yo te bay pou bidjè sa a, yo te prevwa yo t ap bay pou bidjè kriminèl la, e mwen menm nan sa a, lè yo te di bidjè kriminèl la, se paske gaz la te monte nan bidjè sa a. Men, li ankò pi kriminèl toujou. Nan lajan antrepriz sa yo, yo fon pakèt epi yo bay leta men vrèman on ti kiyè pou brase kafe. Li pa nòmal e konba sa a mwen mwen mennen li avèk on fòs, mwen panse avèk anpil fòs, sa te pèmèt ke Lane apre, kont tenu de gwo deba ki te genyen sou kesyon an, yo te oblije mete 3 milya de goud devan 548 milyon an. E mwen genyen de twa dokiman ke petèt ma kapab montre nou oubyen pase nou sou kesyon sa yo. Men te gen yon lòt kesyon. Pa egzanp, la kesyon de dwa daksiz. Yo di ki nuizib a lasante, sigarèt, alkòl, men tou objè de liks. Nan tout peyi, li pa pi piti ke 60 pousan. Ki sa 60 pousan an? 60 pousan de eks izin. Sa vle di ke lè yon kès sigarèt. sòti nan izin sigarèt ki genyen an Ayiti. Yo di li koute 500 goud. Li sòti pou 500 goud. Kounye a la a, lè Leta ap takse l isit, nan afè 20 pousan an, li pa, li pa plis ke 100 goud. Se 100 goud yo bay. Nan lòt peyi yo. Yo oblije bay se 80 pousan se 60 pousan kòm pi piti. Mwen fè diskisyon sa a nan deba a. Malerezman yo pa t teni kont de sa. Bon mwen gen konfrè ki te kapab, kolèg mwen ki te kapab patisipe ladan l nan menm sans ke mwen men yo te kite seyans lan. Mwen vote. Pou lwa UCREF la, e sa mwen kwè se si m t ap senatè ankò, si m t ap retwouve m nan menm sitiyasyon an, m pa t ap vote menm jan an. M t ap vote kont. Se yon, mwen kwè ke mezentèpretasyon m nan l ale nan dènye moun pou ki nome moun ki direktè UCREF la se toujou prezidan an. Men, mwen te minimize patisipasyon sektè prive a nan pwopozisyon pou bay non yo bay prezidan an. Mwen panse ke se yon erè, petèt menm se yon fot. Mwen regrèt ke m te fè vòt sa a. Apre sa, te genyen yon lwa. sou ki te pwopoze pou pa gen maryaj masisi, pa gen maryaj madivinèz. Mwen di men, lwa sa a pa nesesè. Paske lwa nan kòd sivil Ayiti an, li di maryaj se yon gason avèk yon fi. Donk lè yon moun paske ou bezwen fè demagoji ou te ou kwè paske ou konnen ayisyen kont afè maryaj gason ak gason maryaj fi ak fi epi ou bezwen fon bri epi ou ta envite m mwen menm pou m rantre nan fè bri fè bri san ke pa gen okenn kontnans pa gen nannan vre Prèske pa prèske pa janm gen kowòm. Sa vle di ke lè w fin, lè nou sòti nan ane 2018 lan, nou pran 2019, bon apati de 2020, tout tan 10 senatè vini, 8 senatè vini, pa gen kowòm. Donk sa te anpeche ke pwojè, pwopozisyon de lwa sa a ke mwen te prepare, sou òganizasyon ak devlopman e pwomosyon aktivite fizik espòtiv ke m prezante, mwen fè ekspoze dè motif la. Ekspoze dè motif la fè m di pou ki sa lwa sa a li enpòtan. Men, apre lè pou te gen vòt sou li a, diskisyon an, kòm te genyen de twa lwa ki te anvan li, ki te la avan, e answit vin pa kapab genyen kowòm nan, podyab, Lwa pa m nan, li pa gen tan diskite pandan manda a. Mwen fè li avèk an de vèsyon ofisyèl, on vèsyon ayisyen e on vèsyon fransè, paske mwen kwè nan nesesite pou Ayisyen travay pou pwomosyon lang nou an, lang ayisyen an. Eskize mwen si m di lang ayisyen an. Lè sa fè m di eskize m se paske m konnen ke n ap se kreyòl nou di, men mwen menm mwen estime ke menm jan ongwa a lang li se ongwa, menm jan fransè a lang li se fransè, mwen kwè mwen menm ke lang ayisyen an se ayisyen li ye. Oke. Apre sa, lè yon moun ou fin pale de kisa ou fè nan afè lwa, Kòm parlemantè, fòk ou pale de afè kontwòl kontwòl gouvènman an. Kisa kontwòl gouvènman an ye? Kontwòl gouvènman an se kontwole sa gouvènman an di, kòb li genyen an, kisa li di l ap fè avèk li, èske li fè l vrèman. Answit, kòb li ka fè a, èske li fè l vrèman. Tem di nou. Leta genyen 3 kote envaryableman li gen kòb, li fè kòb. Li fè kòb nan ladwann, lè yon machin ladwann vini fòk li takse li, yo fè kòb ladanl. li fè kòb nan dgi nou tout nou peye yon kòb ki rele CFGDCT yon tax se sou salè nou yo pran li yo pran l sou sigarèt tou m te di nou sa talè a la nan dwat aksiz yo yo pran li sou biyè biyè davyon e twazyèm kote leta pran kòb yo rele li Nan bidjè a, Autres sources de revenus. Autres sources de revenus. Yo pa janm di si se si se antrepriz otonòm yo. Men, yo gen pran kòb tou nan prè, lajan yo prete, Yo genyen kòb tou ke nan don ke lòt peyi bay. Pa egzanp, lè nou tande bmpad ap monetize diri Japon bay, se kote sa yo kòb rantre tou. E se vre ke mwen te fè yon antisipasyon. Nan kontwòl aksyon gouvènemantal la, mwen te di nou deja jan mwen kwè mwen te fin awoyo nan kestyon antrepriz otonòm yo, ki pase nan kontribisyon yo de 548 milyon 205 mil goud nan yon ane, e mwen regrèt wi, m pral di l jan m ap di l la, paske men gon afè kominikasyon politik Gon seri de bagay mwen fè pandan 6 ans sa, m pat wè poukisa fòm te di yo. Men aprè sa m wè ke fò tout moun konnen ebyen gras gras a travay parlemantè mwen yo oblije mete 3 milliards de goud sou 548 millions yo te abitye mete a. Alò, lè, nan, nan sa a, gon ti demach mwen panse ki enpòtan pou mwen enimere yo. Kesyon sa a, kiyès ki responsab li? Moun ki responsab li, se sitou Ministè dè Finans. Ministè dè finans, se li menm ki ministè de titèl direksyon DGI. Se li menm ki kontwole ladwann. Se li menm ki chèf bank santral. Moi, écrit ministre Patrick Salomon, en premier lettre, 7 septembre 2017. Objet lettre là, c'est information à propos des institutions autonomes de l'État. Même Patrick Salomon, hein, moi écrit nos deuxième lettre, pour me dire ke se inakseptab ke se ti kal kòb sa a ke antrepriz otonòm yo bay leta peyi nou an pou ki fè travay sosyal yo, lekòl, wout, lopital etc. Mwen ekri yon dezyèm lèt bay Mesye Patrick Salomon le 17 novanm, premye a se te 7 septanm, le 17 novanm m ekri l yon dezyèm toujou sou menm sijè a. Nous avons j'observe sans émotion que ma lettre relative au bilan, état financier et budget des exercices fiscaux de 2012-2013 à 2016-2017 des institutions autonomes de l'État, que je vous ai adressé le 7 septembre dernier, est restée sans réponse. Comme moi, elle pas de réponse, écrit en deuxième, donc je donc écrit en premier, écrit en deuxième, je écrit en troisième. E se menm lèt nan menm espri sa a, mwen ekri le 10 desanm 2018, m kite 2017, m ekri Senatè Lambert ki te prezidan Sena a, mwen di li, je reitère, mwen remande w ankò pou Pou konsidere enpòtans kontwòl efektif antrepriz otonòm leta yo ki a karaktè ekonomik e finansye. Se pou tèt sa, m ap kontan anpil, m ap prèske gen yon rekonesans, pou transmèt lèt sa a bay prezidan komisyon finans lan pou yo envite minis dè finans lan avèk gouvènè bank santral la nan yon seyans de kontwòl pour nous discuter sur l'agent entreprise Tayo, entreprise a fait et il fait déjà de 2008 à 2018. Et me préciser qu'il joue mercredi 19 en cours en séance plénière. Ça c'était pour ensuite moi écrit président Cour supérieur des comptes et du contentieux administratif là, Monsieur Volmar de mes yeux, sous même sujet Moi dit pour les besoins de mon contrôle de l'action gouvernementale, je vous serais gré de me faire parvenir en, mes bureaux au Sénat ou au 17 par de deuxième Wilson un exemplaire des rapports trimestriels des années 2017, 2018, 2019 des différentes entreprises publiques à caractère industriel et commercial. gain répondre, ne pas répondre. Fwe, minis Boaver ki minis Jodi, Le le 23 juin 2020 mwen kite 2018 2019 mwen antre an 2020 se menm nan se menm sijè sa a answit donk se yon sijè si se vre mwen jwenn on rezilta peyi a jwenn on rezilta ladan l men mwen panse l te ka plis toujou paske. Fò ayisyen konnen yo gen yon byen, yo gen yon pakèt byen, yo, byen sa vle di kay, enstitisyon, biznis, ki kapab rapòte yo 20 milya de goud, ki kapab rapòte yo 29 milya de goud, se 548 milyon sèlman yo ba yo. Se de sla kil saji. Donk, nou goumen avèk yo sou sa. Men lòt kote ankò, lòt kote ankò, Yo gaspiye leta. Nan gaspiyaj leta a, se kòmsi ou te konnen lokasyon machin nan, moun ki depite, ki senatè, moun ki minis, moun ki nan palè nasyonal, moun ki direktè jeneral, moun ki direktè, mwen ta di pa egzanp enstitisyon granmoun yo, Yo manje kòb peyi a. Yo gaspiye kòb peyi a. Yo gaspiye li. M ap pran yon ti mòso, yon ti mòso sou 7 senatè sèlman. De jyen 2018 a novanm 2019, mwen di 7 sèlman, yo Depanse, yo fè leta depanse pou yo 37 milyon 891 mil goud pou yo kapab lwe machin. E kesyon sa a m ta renmen ke nou tande l. E. Se 250 dola ameriken yo lwe machin yo. Se 300 dola ameriken yo lwe yo. Genyen yon, an 2018, genyen yon rentekar, yon firm de, ki abitye, ki lwe machin, ki rele Ami Rentekar. Sa se youn. Li voye bay dèt 37 milyon 891 mil 172 goud ke li di biwo Sena a ke Sena a dwe l, ke yo pa janm, yo pa janm peye l. Tande byen, Jen 2018, machin nan men Senatè. Men mezanmi, fò nou poze yon kestyon, eske, eske yo, moun sa a, senatè sa a, depite sa a, mwen di nou wi, mwen gen pa, ti mòso nan tout sa senatè yo te fè yo, men m pa gen pa ministè di komès, m pa gen pa ministè travo piblik, m pa gen pa palè nasyonal, ebyen. Nan kesyon sa a, se 2 milliards de goud wi, an 2019, ke Leta te dwe sou afè lwe machin. Alò, pa bliye, yo ban mwen, yo bay chak senatè, yo bay chak depite, Leta estime ke moun sa a ki t al nan eleksyon an, Sil pat gen machin pal ki kraze nan eleksyon, siman li te prete machin, gen zanmil ki te prete poul te fè eleksyon. Donk yo panse ke fò yo bay moun sa on machin. Leta bay chak senatè, chak depite, yon makòb pou l achte yon machin. E yo ba yo dwa pou yo achte machin nan an franchiz. Donk machin sa a se pou se pou misye, se pou madanm sa a, se pou li l ye. Li gen dwa vann li lè l vle. Men leta ba l yon lòt machin. Machin sa li menm se sa yo rele yon vwati de fonksyon. Genyen machin de sèvis. Se machin pou enstitisyon an. Ou gen dwa wè l make Ministère du Commerce. Ou kapab wè l make Lopital Jeneral. Men Leta kapab, Leta bay direktè Lopital Jeneral la yon vwati de sèvis. L ap sèvi avèk li jou li pa sa ankò a, tankou mwen menm, mwen pa senatè jodi an, machin leta genyen nan men m nan, mwen remèt li, pou m remèt li. Sa k fè jodi a la a nou pa tou remèt li an, se paske aktyèlman sena a pa gen kote pou l kenbe machin. Yo ekri, Sekretè Jeneral Adjwen an ekri 17 kote pou yo pou yo ba li ba yo yon kote pou yo ta kapab pake machin yo e yo poko kapab jwenn, petèt gon chans pou Sonapi. Mwen ba nou sa kòm enfòmasyon. Nan travay kontwòl afè machin sa a ke m te m te denonse dirèkteman men answit mwen ekri sou li mwen di nou konbyen kòb leta gaspiye nou jwenn rezilta. Ankò yn fwa, genyen lè map pale fransè, gon bagay mwen konn di ke genyen yon gon pawòl ou bay li senpleman enonsyatif. Ou enonse yon bagay, ou di yon bagay, li ka gen konsekans li ka pa genyen. Men nan ka sa, E kòm m anvi di le pli souvan antan ke senatè, mwen mwen toujou vle genyen yon pawòl pèfòmativ. Sa vle di ke fòk gon pèfòmans ladan l. E mwen te kontan lòske nan Le Moniteur nimewo 37, Nan dat ki te mèkredi 28 fevriye 2018 la, gouvènman Jacques Guy Lafontant an pibliye on arete pou l di yo sispann momantaneman lokasyon machin anndan leta a paske gen twòp gaspiyaj, an atandan ke yo pran de nouvèl dispozisyon. Gras tou a travay, mwen ta di, m ta pral di, ekip ki travay avèk mwen nan Leta a. Paske ekip sa a, Te prepare nan biwo m nan. Yo te prepare yon dokiman, menm genyen l la a, ki rele Diagnostic du rapport de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif sou efikasite des dépenses des entreprises autonomes de l'Etat. Sa vle di ke biwo a, avèk moun ki ladan l yo, Mesye Tousen Louvèk te vin prezante a la a, e tan dotre, Mesye Lavilette et autres, no, yo fè on travay ki te pèmèt nou e konprann fenomèn de gaspiyaj lajan nan Leta a, evidaman a pati d'un autre document, dokiman Kou Siperyè dè Kont e di Kontansye Administratif. M ap fini avèk. Yon konsiderasyon nan travay de reprezantasyon. Travay de reprezantasyon, mwen fè nan moman ou genyen, te gen kriz migratwa ayisyèn nan. Ayisyen Ayisyen ale an Ajantin, Ayisyen o Meksik, Ayisyen sitou o Chili, Ayisyen Bahamas, toupatou. Mwen Mwen rankontre pli tout pratikman tout se tout anbasadè ki konsène yo. Mwen fè yon veritab pèlerinaj diplomatik. Yo rele sa diplomasi parlemantè. Sètadi mwen rankontre Madam Diallo. ki te lè sa a charge d'affaires des États-Unis d'Amérique, sou sitiyasyon Ayisyen k ap viv Ozetazini e Ayisyen k ap rive an Florid yo, de mèm ke anbasadè Dangletè an Ayiti. Gen moun ki dwe pa konnen ki kote anbasad Dangletè a ye. Anbasad Dangletè a, li nan yon biwo nan anbasad di Kanada ki ba li l, paske l pa genyen rezidans vrèman an Ayiti. Se menm jan tou m rankontre anbasadè Dajantin e anbasadè Chili an. Sou kesyon Chili an, mwen rekonèt ke mwen gen tan ase abondan, mwen pap di anpil sinon ke mwen vin konnen paske m tap mennen travay sa a, sa k rele Entèpòl. Tout dcpj, nou menm pa nou an rele dcpj, Nan tout peyi genyen entèpòl e se atravè dcpj e entèpòl pou yo te wè si ayisyen ki o chili yo eske yo genyen kazye jidisyè vyèj ou pa nou travay anpil avèk dcpj nou travay anpil avèk entèpòl E 12 jiyè 2019, sis, sis lèt, don kat bay anbasadè a, Outreras, pou li te fasilite travay nou te genyen pou nou te fè o Chili lè nou te ale an 2018 lan, pou ke nou te rankontre tout moun ki konsène pa kesyon sa a, Ministè de lenteryè o Chili, direktè de limigrasyon li menm ki t ap entèvni sou kesyon an. Nou rankontre pati politik ki sanble avèk nou, Pati Demokrat Kretyen Chilyen an. Nou rankontre 3 senatè pou ki te ki enfliyan e ki te sansib a kesyon ayisyèn nan pou nou te di yo ke men moun sa yo, tout moun sa yo ki o Chili an, yo genyen Yo gen Yo pa pitimi san gadò. Mwen te ansanm, se mwen menm ki te prezidan delegasyon an, se te a mon inisyativ, mwen te ansanm avèk senatè Gelin e senaktè Denis Cadeau. Nou te jwenn ke donk, sa ke Ayisyen yo te bezwen an nan moman sa a, se te sa yo rele yon viza pèmanan an. Vwala donk, an gwo, an tèm de reprezantasyon, mwen pale nou de eta despri, de respè a, mwen pale nou de kontwòl de laksyon gouvènemantal, mwen pale nou de ki vòt mwen fè, e mwen pale nou de reprezantasyon. Nan reprezantasyon lokal, m pap gen tan di tout, men m ap di sèlman, ENGA se Ecole Nationale de Géologie Appliquée. Mwen fè 8 mwa ap travay avèk yo pou nou te sove lekòl sa a paske yo pat yo te pandan 3 zan yo pat gen lokal donk des etidyan kap travay pou yo vin jeyològ yo pa al lekòl e travay de reprezantasyon sa a nou fèl ansanm avèk madam Loud Joseph ki se anplwaye ki te anplwaye siperyè nan ministè de edikasyon nasyonal avèk Agenor Cadet ki te dakò fè kolaborasyon avèk nou ministè de ledikasyon nasyonal. Avèk enjenyè Pierre Prepti, ki te sansib a sa, mwen te ale ansanm avèk li oprè de Frè Sen Lwi yo, pou yo te ba nou lokal nan Route du Centre lan, pou yo mete l a la dispozisyon de lekòl la. Sa te fèt. Mwen gen yon long travay ke m fè avèk etidyan ki sòti nan Ecole Normale Supérieure yo, pou yo te anfen peye yo, apre ke nou konnen te genyen yon akò